Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Sexy tonbe, mwen vini avèk lòt detay pou nou nan kad emisyon sila. Nan tout atik, lè w gade wè yo titre, Sexy, Publiciste, misye tonbe. San nou pa vle antre a fon dan lè detay, ou ta kapab di tèt ou, Sexy se te yon moun ki te gen anpil talan, talent d'artiste, nan rejistre li t ap fonksyone a. Misye te gentan fè anpil piblisite patati patata epi vin gen enfòmasyon k ap sikile sou Sexy kòmkwa Sexy ta nan gang. Jiske la te genyen entèwogasyon sou otantifikasyon detay sa yo. Sou otantifikasyon enfòmasyon sa a anpil lòt jounalis tankou TT Morvan te mete deyò. Kounya la moun rete yo vin ap swiv. Ki sa k pase? Ebyen, baw Sexy tonbe. E lè yo ta al gade sou telefòn Sexy, yo jwenn kèk ti bagay, konvèsasyon avèk dotro chèf de gang. Donk yon mannyè pou kapab bay antèn. Bon, sa m kapab di nou de pli nan dosye sila. Mwen te fè yon konsta yèswa sou Sexy. E nan konsta mwen te fè a, m anvi di tèt mwen, èske Sexy Se pa yon nèg ki ta anvi anonse lamò li. Hier soir, j'étais en face te gen yon pwogram bò Lakouwòn nan. Mwen chita bò kote yon ti machann m ap bwè ti byè mwen. Men m pa pale, m sèlman di, Machann, vann mwen. Epi lè m prale m di fè kontwòl. Men m te jis bay yon kòb pou si ta gen yon kouri pou machann nan pa menm bezwen rele m menm. Konprann byen wi. Paske gen de zòn ou ladan li, depi gen bouyay fòk ou prè pou kapab lanse. Pandan m chita byen vag, m ap bwè ti byè m, lè m gade m wè Sexy Awoyo nan pwogram nan. Tande byen wi sa m ap di nou an. Epi m di bon sa k pase Sexy la? Epi vin gen yon ti diskisyon. M di depi se kote k gen diskisyon mwen menm m pa la. M jwe pye m. Men tout lè m prale a m di kèt mesye. Ou kwè Sexy ap wè demen si Dye ve? Epi. Sexy ale Au cours de route Sexy tonbe Yo manje Sexy Ou ka tande yo di se la police Men Sa kapab rive Men ekoute Se yon lot klan Ki manje Sexy Sa ka rive klan sa gen polisye ladan l kap veye zòn yo Konprann byen wi sa map di nou an Yo mete Sexy atè Kounya gon bagay pou Sexy te konnen Menm lè ou pa ta nan gang Depi yo site non w afilye ak yon gwoup kèlkonk, veye kò w. Mwen menm depi lè m te konn ap kòmanse manyen dosye bandi, anpil moun te konn ap di misye se je nèf. M rete la m ap swiv. M kontinye ap touche dosye sa yo, bagay la vin chanje. Nèg di se je pèp. Kounye a m di ben la. ou gen 2 gwoup ki anfas ou, fòk ou veye kò ou. Èske ou konprann? Ou oblije veye kote w ap met pye ou. Paske gen yon pwovèb ki di, ou mache sou 13 pou w pa pile 14. Konprann byen wi. Mwen m tèlman respekte 14 la, menm 13 la m pa vle pile paske yon moun ta anvi ban m yon ti pousad pou al voye m sou 14 la. M just kanpe nan 12. Si w pouse m fò, m a tonbe nan 13. Men m p ap rive nan 14 la. Se pou nou konprann byen. Donk, Sexy kapab tonbe paske li pa t vle pwoteje tèt li. Li kab tonbe par nayivte. E si ou te konn ap bay enfòmasyon sou yon seri de moun, menm la a tou fòk ou pran prekosyon paske antèn, lè w antèn fòk ou a konpòte tèt ou tankou bon jan Arab. M vin bay yon repons wi la. Repons sa se pou Mesye dam ki gen paj Facebook ki rele Manman Pèpetyèl, tande byen sa m pral di nou an. Yo fè plizyè pòs. Pòs sa yo ki di moun Solino, Bèlè se pou nou. Solino se pou Bèlè. N ap jis retire trèt yo, move grenn yo. Sa se yon premye pòs. Gen yon dezyèm pòs ankò ki fèt ki di, Solino l ap tounen san nou wi. Pa gen pwoblèm. Ann avanse pou pi devan. Gen yon pòs Manman Pèpetyèl, sa e Manman Pèpetyèl ki fè pòs sa a, sa m sot site la a, s on lòt moun, ki di RL Prod'z, Foli jounalis, kòb ki nan men w lan, pote l tounen bay Babekyou, di l travay la pa fasil. Tande byen! Men sa moun nan di souple, RL Prod'z! Foli jounalis, kòb ki nan men w lan, pote l tounen bay Barbecue. Travay la pa fasil. N ap vanse pou pi devan. Toujou manman pèpetyèl. Mesye pa al fò. Solino ak Bèlè son sèl. Kòb ki nan men nou an, remèt li. Lòt pòs yo pa tèlman enterese m paske gen anpil nèg se la yo la pou batay. Men, m sonje gon pòs ki di ke mesye pa al fò, Solino ak Bèlè se yon sèl. Kòb ki nan men nou an, remèt li. Epi nan kòmantè a, e manman Pèpetyèl, moun sa a ki di, DRL Prod'z, kòb ki nan men l lan, bay li. Brèf, nou wè ki atak nèg yo fè. RL Prod'z, Foli Jounalis, kòb ki nan men w lan, pote l tounen bay Barbecue. Dil travay la pa fasil. Humm m pa wè sam ta di nan dosye sa non. M pa wè sam ta di. Mesye yo kitem di nou. M wè nan pòs nou yo nou vle fè moun antre nan yon lojik nou vle lapè. Men kelke pa nap tire kòd la pou lagè ka fèt. Kòm se lagè ki pou fèt pou kapab jwenn lapè. Nou apiye sou lojik sa. E ban m di nou yon bagay. An jwen dènye, genyen yon chèf katye ki fè yon twit pou di RL Prod, lajan kidnaping ki nan men w lan, ou mèt manje l. Men kama egziste. Yon jou kou yon lòt, w ap peye l kanmenm. Lajan Ti Gabriyèl la, lajan Ti Lapli a, lajan Izo a, Ou met manje yo se lajan kidnaping yo ye wap peye sa. Jounen jodi a la se manman perpetuelle ki di RL prodz foli jounalis kob ki nan menw lan potel tounen bay barbecue dil travay la pa fasil. Sa vle di nou. Kite cheval la. Nou anvi bat sak pay la. Nou wè sa map di nou wi. Paske cheval la se kisa li ye? Se Belair. Se Maya. Se Solino. Se krache dife ba Delma. Pwoblèm nan se pa RL Prod'z. Se la guerre ki egziste entre 2 moun ki gen menm koulè, ki menm nasyonalite, e k ap viv menm kote, se vwazinay yo ye. Sa te kapab rive, si genyen rapò de bon vwazinaj, moun Solino fè manje, yo te kapab pote bay fanmi yo ki sou Bèlè, bay vwazen yo ki sou Bèlè. Se pou m di nou ke li pa t twò fasil, m pa vle nou detounen atansyon piblik la. Eske nou konprann? Hier se te je pèp, jounen jodi a la se je nèf. Mwen abitye ak jan de bagay sa yo. Men map mande fanatik yo pa antre nan lojik sa tou paske sa kap fèt la la se yon strateji pou detounen nou pou n pale de lòt koze, pou n pale de tèt nou epi pou n bliye moun sa yo nap fè kouri kite zòn yo akoz de gè, moun sa yo ki oblije al Al pran refugio lot kote paske se la guerre ki leve dè de kote nou pa aksepte ke se la guerre se pa vre ni kote krache dife ni kote e belair kounya gon twazyèm kote ki se solino nou pa aksepte ke genyen batay kounya la banm di nou byen mesye kom nou chache nou pa jwenn nou antre nan lojik m ta kapab di e kalomnye. Si nou pa jwenn enfòmasyon, ban m ba nou enfòmasyon de tèt mwen. Paske nou ka pa konnen. Si nou bezwen konn kiyès mwen ye, al nan lakou ki rele Jakome an. Tande! Ale nan lakou sa a, lè w fin kite stasyon Gonayiv, w ap wè. zòn sa a. Epi rive la, mande enfòmasyon. Y a ba ou enfòmasyon kiyès mwen ye. Wè kote anpil nan nou ye a, m te kapab la tou. Men m sèlman te genyen lespri pou m te goumen ak lide sa a pou m te kapab bay tèt mwen yon bon oryantasyon. Mwen vle ke nan dosye nou an nou ta pito pote Manman Pèpetyèl plent pou mwen. Men kòm nou di manman pèpetyèl son moun ki toujou ap aji pou nou, lap fè mirak. Li ta fè mirak la sou moun ki fè fos akizasyon an. Konprann byen wi. Si mwen menm fotif tou, li ta fè mirak la sou mwen. Eske nou konprann? Hein! Sèl sa m kapab di nou mesye, euh. M pa konn fè sa. M pap fè sa. Nou pa wè m toujou di si m bezwen yon bagay m ta pito mande moun nan entènasyonal la? Si m bezwen yon bagay m ka mande yon moun ni tou ki an Ayiti m panse ki ka ban mwen l. Men m pa bezwen lajan nan men politisyen, m pa bezwen lajan nan men bandi. Donk, jan de strateji sa yo, yo pa bezwen al fè l sou RL Prod. Ou konprann? Paske m pap desann nan lojik sa a ankò pou m al reponn. Kounya la, tèren nou nan men nou. Facebook pou nou, nou mèt kontinye fè pòs nou vle. Men mwen pap reponn nou ankò. Ok, kounye a la m te kapab, kòm nou fè pòs la, m oblije ba nou piblisite a paske pral gen anpil moun k ap gade l. Donk, n a va bat lestomak nou pou n di ke, ben travay la pase wi, strateji a, elle est bonne cette stratégie. Konpranne byen, m pap janm fache paske s on batay k ap fèt. E nan batay la, gen anpil aktè. Mwen m se yon ti aktè tou piti, men wòl mwen se pèmèt ke tout moun sa yo k ap batay la, yo vin fè yon fizyon pou yo di nou pap batay ankò, an n sove ti sa ki merite sove. M pa wè sa m ta di ankò non la, m pa wè sa m ta di kounye a la. N ava pran konsyans tou de gwoup k ap akize m yo, n a di sa k pase la mesye? Alò, fan G-Pep akize misye, fan G-9 akize misye. Ben, finalman, misye pa nan anyen non. Ben, misye pa nan anyen. Ou konprann? Paske, si ou yon kote son sèl bò kap voye wòch chak jou, la, ou kapab poze tèt ou kestyon, le doute è pèmi. Men, si se yon moun ki nan mitan epi, sa ap voye wòch, lòt la ap voye wòch, kòm si m ta kapab konsidere m son nèg ki nan yon tinèl, si m rive anlè nèt, gon lyon. Tounen dèyè nèt, gon dragon. Kounya la se sèl Bondye ki pou pete yon twou anlè a la mwen pou m sòti. E m ap sòti. M ap sòti paske m pa koupab. Tande mesye. M pa koupab. Donk e lajan Babekyou a li pa nan men m. Lajan Ti Gabriyèl la li pa nan men m. Tande. Paske pa bliye nou wè m toujou ap di nèg yo si yo gon kòb nan men yo se pèmèt pèp la souse yon ti zo tou paske n ap batay pou tèt nou depi dèzane yon lè tou fò n batay pou pèp la tankou jan Dye Drilme te konn fè sa nan Site Solèy jespè ke vou konprene mè frè donk je vè pa vou di de sese avèk sèt pratik mè. kan vous ale... poster quelques trucs concernant RL, ben, vous allez réfléchir mille et une fois pour dire, ben, écoutez, euh, l'autre camp accuse. Nous voulons accuser également. Et ouais le problème C'est pas lui qui est le problème. C'est pas lui finalement. Bon, information qui fait que vin jeune là, m'a au conditionnel. Il était minuit côté que nek Vitelomio ta saccagé yon kay yon komisè polis ki rele Jean Robert ak katouch epi nèg yo tire sou anpil machin ak kèk moto anlè a. On m'a fait croire te genyen enstalasyon yon nouvo chèf de gang o nivo de Tomasen 48. Enstalasyon an te dwe fèt depi dimanch men vin gen yon ti reta epi enstalasyon an fèt. Komisè prensipal polis Pòtoprens lan Luckner Dumont li sòti blese nan yon atak ame nan lannwit jedi 2 mas 2023 a. Machin komisè polis lan yo krible li ak bal nan riyèl Rivyè bò kote inivèsite de Pòroprens nèg ak zam ki t ap sikile abò yon veyikil tou tèren mak Nissan Patrol koulè blanch Li pat gen plak imatrikilasyon. Se nèg sa yo ki antre nan batay. Yon lòt komisè ki te akonpanye komisè prensipal la li menm tou blese nan kad atak sila. Sa vle di, nèg yo manje gèp nan dènye moman sa. Dyab la mete pye l sou tè a e la. Nou anvi poze tèt nou kestyon pou nou di, Kiyès k ap stope l? Ben pèsonn. Pèsonn sof Granmèt la ki pou di yon mo. Antouka mèsi lafami. Kòm toujou an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de pataj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou w kapab abone ak chanèl sila. Epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vou apresye le travay. Epi aprè, kès kon di? A la pwochèn!